Ki fè ke mwen m evakye sèt istwa de ranfòse lapolis la. Premyèman, Lapolis Nasyonal Dayiti, pnh, pa genyen, n ap di l wo e fò, Lapolis Nasyonal Dayiti pa genyen yon ti kras volonte pou demantle gang yo. M ap reprann ankò yon dènyè fwa. Lapolis Nasyonal Dayiti pa genyen. Yon ti kras volonte pou demantle gang anndan peyi a. M ap ilistre sa m di a. Di mwen, ou menm k ap koute Boukante Lapawòl la, depi lè gang ap monte anndan peyi a? An n demare l depi larive o pouvwa de Jovenel Moïse. Site pou mwen Site pou mwen 4 operasyon lapolis mennen pou demantle gang Site pou mwen 4 operasyon ke lapolis monte pou demantle gang Nou sòm. la prezantman an 2017 pou nou rive an 2022 5 an banm raple w 3 operasyon ke m sonje lapolis te mennen lapolis te mennen on operasyon se te an novanm 2017 nan gran ravin lapolis te mennen on operasyon nan zòn pòs pyewo. Sen Michel de Latalay. Lapolis te mennen on operasyon nan Vilaj de Dye. Eske ou sonje on lòt operasyon lapolis te mennen ankò? La je parle d'opération. Lapolis deplase kòmsi ak tout bagay li, l al mennen operasyon. Nan sa ki te genyen e nan But Bwaye an, ban m klè avè nou, se pa lapolis ki te mennen operasyon. Te genyen yon batay ant e gang e chen mechan e 4 nèg 400 mawozo ki te bezwen vin enstale nan But Bwaye a. Lapolis nou ka di debake an ranfò oubyen lapolis te yon ti jan ap eseye gade sa l te ka fè men goumen veritab la se ant 2 gwoup gang. Ki sa ki fè m esplike ke lapolis pa gen volonte? M pral eseye ankò ba yon lòt ilistrasyon. Ki sa k esplike de gwoup gang anndan peyi a ki se kidnaping sèlman yo fè, se ransone yo ransone moun, se krim oubyen detounen kamyon yo fè sèlman? Ki sa k esplike. Pa gen okenn nèg ki ka desann Carrefour vin kidnape moun jan sa te konn fèt avan. Kisa k fè okenn ni gang Vilaj 5 segond ni Gran Ravin pa ka desann vin kidnape moun Kafou? Se pa lapolis non ki fè yo pa ka desann. Menm jan ou wè avèk ki fasilite gang vilaj monte jiska Petyonvil oubyen Gran Ravin, monte jis Petyonvil pou vin kidnape yon moun. Oubyen sòlda nèg yo soti jis nan vilaj pou monte nan Dèlma 95 oubyen nan Dèlma 30 vin kidnape yon moun. Sa k esplike sa? Poukisa kafou k pi pre yo pa ka fèl? Paske gon lòt gwoup gang, gon lòt gwoup gang ame ki di nèg yo yo pa gen dwa travèse zòn sa. Sa vle di, gwoup gang sa, sa yo rele gwoup Ti Bwa a, li di mesye sa yo pa gen dwa travèse Kafou. E sa k fè w wè moun Kafou alèz konsa? E sa k fè w wè inè, dezè dimaten, yon nèg ap sot nan jwi lavi, ap sot enjoy, yon nèg ka woule Kafou otan de fwa ke w vle, tout nan nuit? Men nèg yo gen, nèg yo ta anvi monte Kafou, yo te kòmanse fè l. Gon zanmim nèg ou manke leve nan dikini Ebyen jodi an gon gwoup ki kanpe la ki di mesye sa yo pap travèse E le jou gwoup gang sa ta di. l abandone, enben w pral wè ni vilaj ni gran avin menm jan ou wè yo avèk fasilite yo moute ri Kamo, yo yo yo file monte Pako, yo rive Turjo, yo moute Kanapevè, yo moute Boudon, yo moute Petyonvil, yo moute jis Dèlma vin leve moun, enben fasilman y ap kouri fon ti glise desann Kafou la yo leve moun. Enben gen yon gwoup gang ki di nèg sa yo p ap ka desann. gwoup gang sa a klè sou kesyon sa a e li deside goumen a nèg yo e sesi konba chak jou. Ebyen sa vle di ke gwoup gang sa a gen yon volonte pou l di moun pa desann anba, nèg pa desann anba, nèg pa travèse Fontamara. Men se yon gwoup gang. Se pa yon fòs de lòd. Se pa yon gwoup de polisye. Men ki sa k esplike lapolis bò kote pa l pa ka dans un premye tan bay mesye yo bout teren e dans un sekon tan anvayi yo? Sa k fè l pa ka fè l? Yon kesyon de volonte wi. Kisa k eksplike lapolis mennen yon operasyon le 12, li rantre nan vilaj, li pèdi 5 polisye e ke li pa li pa gen li pa deside al chache polisye sa yo? Kòmsi misye e polisye k pa genyen? Nan lapolis pa ta ka mobilize 500 polisye pou l desann nan vilaj al korije kaye ti bandi k nan vilaj ki fè afron sa a avèk polis nasyonal la? Yo pa gen volonte. En fait, quand je parle de la police nationale pa gen volonte, m pa vle moun yo konfonn lè m ap pale de polis nasyonal avèk le polisye. Se 2 bagay diferan. Quand je parle de la police nationale, je parle de l'administration. Le haut etat major de la police se de sa nap pale. Ou mèt bay la police lan tout mwayen depui police lan li yn nan ajanda pou rive abouti avèk le plan de l'international ou pap janm ka jwenn rezilta. La polis sa depi 2017 poko rive demantle okenn gang, okenn gwoup gang li pa posib. M te rankontre le directeur general de la police, m di direktè jeneral polis lan. Men m konn ap gade fim. M m wè kòmsi n pa janm planifye yon gètapan, nou pa janm planifye yon yon kou. Kòmsi dèfwa gen de moun ki konn di m lè y ap pase Matisan. Mesye yo konn chita tout sa. Lapolis ap ba m prepare yon bagay kòmsi yon bagay espektakilè, yon kamyon. Mete yon estrateji deyò, fè yon ti atak. Mesye, dèfwa m di, men sa k pase? Poukisa lapolis ap ba m reflechi a sa? Komsi menm jan bandi ap gad kijan e nèg vilaj yo reflechi yon bagay spektakilè nèg yo al kidnape yon nèg jis mouri komsi lapolis la pa gen anyen kòm estrateji menm yon kou li pare pou nèg jamè. Mwen m toujou di men m gon pwoblèm serye. Epi lòt pi gwo pwoblèm nou genyen se ke genyen yon sèten afinite ant sèten polisye e gang yo. Prèske tout gang gen 2 polisye ladan l. Sa vle di ou mèt di tèt ou w ap ekipe. Pase gwo yon nèg ki te dim sa nan yon gwoup gang li dim anpil fwa yo pa ye polisye yo ki pot minisyon yo humm vin vann ou chonje te gon polisye yo te arete dan dcpj misye te nan dcpj la li esplike kijan li konn vann minisyon kijan li konn vann zam m sonje CNDDR te monte yon bagay la epi yo te vin kenbe misye kap vann zam. Men misye ki distribye minisyon anpil kote. Kounye a, ou ka bouke ranfòse lapolis. Ba l materyè, ba l tout kalite bagay. Ou riske pa janm jwenn rezilta. Ou riske pa janm jwenn rezilta. Ki sa k eksplike Bèlè pa janm ka anvayi Dèlma 2? Krache dife pa janm ka anvayi Bèlè. Nèg sa yo, y ap goumen, yo gen volonte, yo kwè nan yon bagay. Men lapolis nan pa kwè nan anyen li menm. Epi, si gen yon pwoblèm n ap konfwonte avè l, se yon pwoblèm efektif. Gade chak ministre. Gade chak mennaj oubyen konkibin madan ministre oubyen mari yon ministre. Gade Ariel Henry, premye ministre. Gade petèt manb kabinè ke l genyen. Gade palè nasyonal. Ou pa konstate prèske pa gen polisye nan komisarya? E lè w gen pa egzanp yon minis enteryè ki gen 8 polisye avè l, chak polisye sa yo yon manch long. Lè w gade minis jistis sa ki gen nenpòt 6 a 7 polisye nan men l, chak polisye sa yo yon manch long. Se 2 polisye yo ye k ap sekirize yon ministre. San konte minis defans ki gen militè avè l. Sa vle di ke. Lè wap chache polis wè w pa ka jwenn li polis lan li ap fè djòb prive menm jan gon pwoblèm serye nan cimo la kounya gon pwoblèm serye nan cimo gon pwoblèm efektif men polis yo egziste men yo nan travay prive sa vle di nan sa n ye la jodi. Pou moun kap di fò yo ranfòse la polis la nou gen 2 pwoblèm serye la volonte ki pa genyen nan tèt polis la e dezyèmman gen plizyè polisye wap jwenn ka fekte avèk yon gang. San konte nou gen yon pwoblèm efektif piske polis, lapolis la ou plis jwenn polisye. Èske ou konnen jodi a ankò gen de senatè, gen de depite ki toujou gen de polisye ansanm avèk yo? Gen yon bagay ki te make m anpil yon lè, gen yon zanmi ki rantre Ayiti epi m kwaze avè l, el rancho epi m wè twa simwa avè l. M di oh sak pase la epi m di sak sa gen non e si mo sa yo pandan misye vin an ayiti l toujou gen yo avèk li men sa misye ye misye pa anyen non chak ajan sa yo avèk yon manch long. Sa vle dire ke jodi a li difisil pou yon moun mize sou lapolis la nan sa ki gen awè avèk konba kont gang. Epi, pou de moun ki kwè ke yo se de fran nasyonalist, fòn bay lapolis la. ede lapolis nan ekipe l. Men m sonje depi lontan m te konn di sa, m te toujou konn di ke se sèl fòs ke n genyen, ann sipòte l, ann ba l mwayen, ann ba l apui. Enben, anpil nan nou pa t okipe n. E jodi a m pral pale a nèg ki gen lajan anndan peyi a. Nèg ki gen kòb anndan peyi a. Yo di tèt yo, Pa gen okenn lòt kote jan n ap fè lajan la ann Ayiti pou n fè l nan lòt peyi. Pakonsekan, yo di tèt yo y ap aranje yo pou yo viv nan peyi a. Aranjman vle di ki sa? Premyèman, kòm jodi an pa gen yon delimitasyon nan afè kesyon gang, M ap achte yon machin, m ap blende machin mwen. Nivo 5, nivo 6, gen menm nèg ki bay nivo 7. Dezyèm, m ap pran yon konpayi sekirite m met lakay mwen. Ay, konpayi sekirite an mens piske se 12 yo gen, enben, si ti bandi ka jwenn mwayen pou yo achte gwo zam, mwen menm tou m ka jwenn mwayen pou yo achte gwo zam. Y achte gwo zam met lakay yo. Epi de, si sa rive gon sitiyasyon difisil, yo fè yon jan, yo jwenn yon otorite nan lapolis lan ki ba yo yon de twa grenn polisye pou kouvèti, menm jan sa rive jodi a nan Pèlerin. Sa rive jodi a nan Pèlerin. E m pral pèmèt ke n tande yon sitwayen. ki pèdi machin li pèleren jodi an. Poukisa? Paske te gen yon trafik ki t ap fèt, te gen yon djòb ki t ap fèt epi misye pèdi machin li. Nou pral tande sitwayen sa a ki ap eksplike nan ki sikonstans ke yon machin li genyen kòm sitwayen l ap fè wout lan enben li viktim. Mwen menm m panse sa grav. Ann koute avè m anvan n kontinye sou nèg ki gen mwa yo, ann tande sa. Bon, gen yon sitiyasyon ki sot rive Pelren 4 la, mwen panse ke fò mwen fò mwen eksplike l sou gwoup lan pou n konn nan kisa nou ye egzakteman. E gon yon gwoup manifestan ki bloke Pelren 4 a, e tout machin bloke, yo di yo p ap kite nou pase, yo p ap pran kòb lan men pèsonn pou kite nou pase, e wout lan bloke. Gon bakòp lapolis ki parèt e misye parèt devan devan barikad lan. Te gen 2 moun, 2 moun siryen, makèt, yon BM avèk yon Audi. Audi an kanpe bò kote m, li bese vit li, li di m, Mesye se bakòp mwen an ki devan m la a. M di l, Oke ou mèt pase. Donk lè dam lan pase, mwen kole dèyè l, m ap swiv li. Bakòp lan pase barikad lan, otomatikman ke yo pase barikad la kounye an, nèg yo tou bloke l, nèg yo di bakòp lan se 2 machin sèlman l te di l t ap pase. Otomatikman ke yo bloke l, kounye an m di nou pa ka kite 2 machin sa yo pase, e mwen menm nou pa kite m pase. Yo kraze vit machin mwen, yo tire wòch nan sou machin lan, yo kraze machin mwen, mwen te lan machin avèk papa m, se kouri n oblije kouri, Donk apati de ko apati de jodi an apati de kounye an lapolis nou pa respekte sa ankò paske lapolis se pran yap pran kòb lan men boun lan men gwo boujwa kap fè boujwa yo pase e nou menm ok klas mwayèn malere nou pa ka viv ok donk apati de jodi an mwen mwen dil nou pa respekte lapolis ankò. E patrouy sa ki dèyè an m wè moun yo renmen di bakòp mezanmi se pa bakòp non mwen menm jounalis lage nan.